Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nou rentre la caillou pou kapab pote ba ou yon nouvel émission nou pa kontan du tout. Nou pa kontan paske ben gen yon seri de imaj ki ap rive jwenn nou, m ta kapab di imaj sa yo bay pwoblèm. Alò fò m di nou byen ke jodi a la a m te nan Simon Pele. Tèt chaje! Mwen nan Simon Pele paske m wè gen anpil moun ki t ap rasanble la a e polisye yo menm, nèg yo kanpe nan cha nan tèt kafou a, yo pa vle moun moute. Mwen m te la, m te nan mitan pèp la, m t ap suiv bagay yo. Nou te oblije al pase nan vilaj pou nou kapab met tèt nou deyò. M fè anpil konsta. M konprann byen e m wè bagay la. Donk, jounen jodi a la a, depi se moun Site Solèy ki vle manifeste, mwen wè nou met bouchon pou yo. Mwen m pa konprann anyen. M ta renmen konprann sa k ap pase konsa. Lapolis, fèt atansyon a vou. Paske nou wè. Lè gon pwoblèm ki rive nou, tout moun kanpe bò kote nou. Mwen menm patikilyèman m toujou ap pran pou lapolis paske gen de travay ou wè nèg y ap founi nan lari an, ebyen fò pitit yo ka al lekòl san pwoblèm. M toujou ap di sa pou nou. Men ekoute, lè nou fè egzaksyon tou, fò m di l. M ta renmen konnen ki sa k fè. moun pa ka sòti nan Simon Pele pou yo moute sou wout ayewopò la pou yo al nan manifestasyon. Menm lè se pa dechoukay yo pral fè sou wout ayewopò la, yo pa ka moute. M ta renmen konnen sa wi lapolis, silvouplè. Kòmsi moun sa yo menm yo prizonye? An! Kòmsi nou gon pèp bandi ap ba l pwoblèm on kote, epi lè l deside pou l met tèt li deyò, lapolis anpeche l soti. Men kèske sa ve di? M pa konprann. M paka konprann ede m konprann kounya la a se te le moman pou tout bagay gaye se la a wi anpil nèg kapab fè de kòmantè sou sa m di a padone m si m on ti jan egzajere nan sa m di a men se le moman pou tout nèg te met pye yo atè a la a wi an m di w jan bagay la ye la a ban m di w babekyou li pa on kestyon de al manifeste de men de pye tout nèg mete pye yo atè a la epi fè sa pou n fè a. Men se pa serye banm di nou bagay. Imaj ki vin jwenn mwen se ke genyen 2 3 sitwayen ki antre yon kote. Yal fè lòbèy e depi gen dechoukay tout nèg ap chache. La polis parèt. Tankou maten an map gade poum wè yon imaj yon kote pèp la al dechouke sou Delma. Polisye yo parèt polisye yo di mezanmi al mete bagay yo la sajman. Esak fèm te felisite polisye sa yo. Yo pa tire kalòt sou. Ou moun, yo di al mete yo la paske moun sa yo afè yo pa bon, se moun menm jan avè nou. Men, gen de twa nèg, nou pral wè yo sou yon videyo, nèg sa yo, yo rantre, aparaman yo rele yo pou bay lòd. Pa gen pwoblèm men fò m di nou, si lapolis la se moun rich ki te ladann nou pa t ap ladann, se pòv nou ye, se mouda chire nou ye. Se pitit nou k ap manifeste jounen jodi a, se papa nou, se frè nou, se sè nou, se manman nou ki pran lari an, ki nan dechoukay. Paske nou konnen sa byen, ou menm polisye k ap fè tout ekzaksyon sa yo, k ap bay bal, k ap maltrete moun ki pral don ti bwat lèt on kote nan dechoukay, sonje byen ke ou konn leve on jou, ou grangou, w ap fè oham. Ti trip ap vale gwo trip. Ou pa ka jwenn 25 goud pou achte yon, m pa konnen sèl, kèlkeswa sa l ye a. Sonje sa! Sonje lè w gen yon pwoblèm se moun w ap mande. Sonje byen, jounen jodi a la a, se Ariel k ap mete w devan, se nèg sa yo k ap rele nou pou di ke yo an danje, al bay moun bal pou yo. Pa gen pwoblèm. Men, sonje byen, lè nou gen yon pwoblèm, Pèp la pap janm kanpe bò kote nou ankò. Nik met sa nan tèt nou. Paske jounen jodi a la m pa ka konprann on polisye ou antre on kote pèp la ap fè dega. Jan bagay la ye la jounen jodi a la se rantre di pèp la sòti. Ale. Men w pa kab maltrete l. Mwen m pa dakò. E m pap janm dakò. Paske ban m di nou on bagay. Lè on nèg kanpe l di galon gaz li l ap vann li 500 epik. 520 goud prale. Lè yon nèg kanpe, li mete sachè spageti l tan kòb. Lè yon nèg kanpe, menm lè yo enjekte milyon nan ekonomi an, li ranmase kòb sa epi l di w dola a, yo mete la tan. Epi kounye a la, pou pèp la pran tout desepsyon sa yo, pou l ap pase tout mizè sa yo, lè l deside kale je l la, li met tèt li deyò. An kòmsi gen yon moun ki sanble avè l ki pou di l pa fè sa? Bab, Babekyou e Iska. Tayson, Ti John nan Pele, e tout nèg je pèp yo. An kòm si n pa ka nik fè yon sèl la pou n di, Ekoute, sa e pou pèp la l ye. Sa Babecue ap preche a genlè l difisil pou l fèt vre paske jounen jodi a la, jan bagay la ye la, s on sèl ki te pou fèt la epi pou tout moun pran lari. Kòm nèg yo e grenn 5 yo ye, yo konn jan pou yo bat kat yo, e kat pokè ki nan men yo y ap mare kat la pou yo kapab fè flòch, ebyen yo gen yon gwoup yo jere epi yo gen yon lòt gwoup yo pa jere. Paske si non bagay la te ka tou gate. Se pou l te tou gate. Hein anba lavil la la lè m gade m wè kempès e lòt nèg dèlma 6 tout nèg yo la yo fon sèl yo bloke yo jere bagay la men elas nèg a nan lari youn ap veye lòt hein se pa serye. Jounen jodi a la, nou kapab deplore yon seri de bagay. Gen yon seri de ti biznis ki kase. Se pa nòmal. Men ekoute, se pa rezonab tou pou ke de polisye yo menm antre nan lojik ap aji nan fason sa. Mwen m denonse sa. E m panse ke se moman an plis opòten pou ke popilasyon an ame li de kouraj. E pou ke bandi yo yo menm tou wè nesesite, si pèp la ap pran lari pou kapab akonpanye pèp la sa l fè a pou l fè l. Paske gon lè k rive, y ap oblije antre nan yon lojik, y ap tobo, w ap tobo yo epi pou peyi a kapab eksploze, pou bagay yo chanje. Ann gade kòman nèg yo t ap aji. Se pa serye ditou. Menm polisye ki pran lajan nan men Ariel pou tire sou popilasyon an, yo pa alabri devan bandi. Men devan popilasyon an, yo se towo gwonde. Men lè yo anfas bandi, yo se ti bebe ki fèk fèt. Enben jodi a la, n ap di yo, yo sòti nan zantray pèp la, yo sòti nan katye defavorize yo, yo te nan lise menm jan avèk mwen menm ki pase lise Antenò Fimen, lise Pierre Richard Janel Fignolé. Yo te nan lekòl nasyonal menm jan avè m ki te nan lekòl nasyonal Smith Duplessis. Enben jodi a, yo pa ka kite oligak konwonpi yo, milatwo siwo-libanè yo ap ba yo lajan pou yo tire sou pèp la, pou yo pa vle pèp la manifeste sa ki fè yo mal. Enben nou di lapolis reprann konsyans, nou mande polisye yo pran tèt yo, nou mande polisye yo. Aji a konsyans. Paske lè pèp kanpe, menm lavalas pa ka pote l ale. Lè pèp kanpe, menm lavalas pa ka pote pèp la ale. M pa bezwen mande w pou lapolis. Nou wè lapolis ap anplwaye yon strateji, tire sou popilasyon an, bay gaz adwat agoch. Enben jodi a, aksyon sa yo Li pa opwofi de lapolis lan, li pa bon pou lapolis lan, li pa bon pou enstitisyon polisyè la. Ke nèg yo pran kòb Ariel la epi kite pèp la manifeste, kite pèp la defann li, kite pèp la eksprime sa k fè l mal. Dezakò l ak sanwont santi yo rele Ariel Henry an. Dechè toksik, matyè fekal yo rele Ariel Henry a. Pase jodi a nou bouke ak fatra pouri sa. Nou bouke ak kokorat sa. Nou bouke ak grapyay sa yo rele Ariel Henry a. Nou di pèp ayisyen, mobilizasyon manch long.